Mwen menm ou wè la se pa pou bouse non marim kite avèm marim kite avèm poutèt mwen twò lèd paske se lèdte a depi tan li te avèk mwen li pat wèm lèd kounya pandan l wè map antre nan granmoun mwen vin lèd li kite avèm men se pa pou bouse l kite avèm e poutèt mwen twò lèd ki fè ke li kite avèm mwen paw. Non pam se barak depi m di barak tout moun konn kyes ki rele barak la e komisè depetibwa m konn sa byen yo konnen mwen menm m te poze m. Yeswa akoz mwen viktim sa fè 2 fwa m viktim met grenn nan mouda m nou pral goumen misye pral gen jwèt nan menl. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa E pa bliye aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn video nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou video jodi an. Nou kite Pòtoprens, nou antre nan zòn Digra pou nou kapab wè imaj, pou nou kapab montre kòman sa ye. La nou kapab wè, se machin yo menm ki te chaje sa k t ap antre Pòtoprens ak sa k t ap fè wout Tigwav yo menm ki bloke la a, ki bloke, ki pa ka travèse. Alò, Tigwav nou kapab di ki sanse lòk nan moman ke n ap pale la. Tout biznis fèmen, tout moun anndan kay, alò pa gen okenn aktivite ki ap fonksyone nan. Map salye tout oditè, oditris, tout telespectatè tout radyo ki vin la jounen jodi a, yè swa nou te sibi yon sa fè 2 fwa nou sibi 2 zak malonèt ki soti nan pòtoprens de ajan idmo yo voye ke nou pa ka identifye yo byen paske inifòm yo pa gen inisyal nan ladan paske nèg sa yo vini sou pakèt bann Malandren, bann sanzave pou mwen menm yo ye. Paske si nèg sa yo te endike jan yo t ap aji a, m pa kwè yo t ap aji konsa. Paske rezon m pa ka jenn gason, m achte yon vye moto pou m chache lavi m. Yè swa, kote m sibi yon arestasyon, m mèt di w, yo vin la deja, yo te bat mwen deja. Yo te pran lanmè, yo te tire dèyè lòt kamarad yo ki te nan zòn la. Men pou sa nèg yo fè yè swa, m pa wè okenn rezon. Gen yon barikad, se vre, men si nou prale n ap antre nan baz nou, m pa wè rezon. Pou nap tire gaz e gen granmoun nan zòn nan ki asmatik, gen timoun nan zòn nan, wap gade yèswa gon ekip moun se nou menm atout nou anba gaz la kap sipòte moun sa yo pou nou kouri lopital avè yo paske zagolwa yo kanpe deyò a yap fè anpil vyolans men jounen jodi a mwen menm m son jèn gason. M te konn fè anpil dezòd nan vil Tigwav. Jounen jodi a m chwazi konvèti tèt mwen ak konsyans mwen. M poze m. Paske m wè nan peyi a la, lè w ap manifeste, w ap revandike dwa w. Paske mwen wè sa w rekonpanse, se lanmò, se bal yo voye vin ba w. Paske mwen wè nèg sa yo, yo pran pòz yo chèf pou nou menm nan Tigwav. Paske si nèg sa yo te yon chèf vre, leta t ap pran inisyativ li pou l debloke peyi a e Matisan m de Sylve t ap voye nèg sa yo. Paske nou menm nou pa gen zam nan men nou isit. Si nou gon zam se wòch, se boutèy li ye. Paske nou kwè nan boutèy la, nou kwè nan wòch la. Ok? Yè swa, kote ke m al pale nan yon radyo, yo pa resevwa m. Men, malèzman yo te resevwa 34. Men sa ki vin pi fè m mal la, m ap gade yon pèk yon jenn gason, m vann moto a. Kòb la te nan valiz mwen. Lè nou vin ap kouri, mwayen estan valiz la vin tonbe. Mwen, apre sa mwen vin retounen, mwen vin rekipere valiz la, li te ouvri. Malgre m pa janm kite kòb la se vre. Men jounen jodi a, si gen m chwazi al fè dezòd, m retounen. Sa k fè m m ka retounen konsa? Paske leta k fè l. Paske m jenn gason, m a flèdelay. M a tout sa m mwen ka travay. Peyi a pa ofri yon moun anyen. Konprann? Jounen jodi a, yon sèl bagay m ka di, tout sektè prive a, avèk José Pierre Louis ki se pitit Tigwav, k al pran anpil ISGPN avèk udmo ki vin fè dezòd nan vil la la. Paske yo te di konsa, José Pierre Louis se timoun Tigwav, li ka vin Tigwav a lè l vle. Men, yo menm yo p ap vin Tigwav nan lè yo vle, y ap fè popilasyon an konte anpil ti grenn mò pa bò kote yo. Paske nou sibi sa vre, paske nou wè gen de. Gen 2 jèn gason gen youn ki pran yon bal nan zòrèy li ki vin sòti nan tou nenl. Dezyèmman nou gen yon jèn gason ankò ki pran bal pyel kraze. Lè nou rive lopital de Petit Goâve avèl mwayen ensta yo di pa gen anbilans. Anbilans ki genyen yo gentan voye 2 fondè blan. Nèg sa vin ret ap soufri. E mwen menm ki nan lari a kap manifeste kap revandike pou lavi chè e m gentan gen 2 timoun deja. Ou konprann se moto a ki tout mwen. Jounen jodia nou vin fè sa konsa. Ki entansyon nou met nan tèt mwen. E tandiske m pa gen moun kap edem. Nou vle pou m fè tankou nèg matisan yo. E nèg matisan yo pa plis yo plis pase m. E m al lekòl, m sivilize. Menm lè m pa fini m pran segond. M ka travay nan kèlke biwo leta. Men m wè pa gen anyen serye k ap regle nan peyi a. Lè w ap revandike pou dwa w, se bay yo ba w. Menm jèn gason, m te poze m nan nich mwen. Avèk dezòd mwen te konn fè, jounen jodi a m sibi, m pran kou. Sa fè m dezyèm fwa mwen viktim anba men nèg sa yo. Sèt fwasi, m met nan tèt mwen, m pral kanpe pou yo semèn isi. E m remèsye tout rad yo. Moto a. Yè swa moto a anfouraye nan ankonbreman paske m te kouri m ale wi. Lè gaz la pa t bon moun ki te ka kanpe. M pa jwenn li men m rekipere m poze tèt mwen e m te voye nouvèl ba yo depi yè swa. M te di yo met grenn nan mouda yo ba l won won nou pral met boul la sou tè an pou nou jwe paske m presi m pral met jwèt nan men komisè a. M pa gen zam m pa gen bagay nan men m menm gen zam nan tout kwen peyi a ki se wòch mwen ki se boutèy mwen m kwè ladan l. Sa vle di nan moman lapolis bay gaz la pat gen anyen nan. Pat gen okenn anyen nan vil la. Bay manifestasyon an te gentan antre, tout jenn gason te gentan antre nan bay yo. Sitou egzakteman a mwen menm, m te gentan antre lakay mwen. Tout nou tout nan zòn nan nou te gentan al nan aktivite nou. Men pou kisa pèp la tap manifeste? Pèp la tap manifeste pou lavi chè ak akoz de ensekirite ki nan vil Tigwav. Sitou a vil Tigwav depi l fè 7 è 8 è w pa ka mache. tout moun nèt pa egzante la kounye a. Pas wap gade yon popilasyon kap desevi yon kominote, wap gade pa egzant nou pran prezidan ki gen pil zam nan dol koman l mouri sou kabann la kay li. E nou menm ki nan la ri a, nou pa gen anyen, nou kom ap viv di yon, nou fè yon konparezon, kom yon chyen ki nan la ri a, nou pi mal, nou pi mal, wè la vi nou pi mal ke yo menm. Men jounen jodi a, n ap di sektè prive a avèk otorite yo pran reskonsablite yo pou yo desann komèsan yo pou malerèz ka defann tèt yo. Men jounen jodi a, si se pa sa, ti gwav konn ba yo leson e nou kòmanse, n ap ba yo leson an pi rèd. Non pa w. Non pa m se Barak. Depi m di Barak, tout moun konn kiyès ki rele Barak la. E komisè depè ti gwav konn sa byen. Yo konnen mwen menm m te poze m Yè swa akoz mwen viktim sa fè 2 fwa m viktim met grenn nan mouda m nou pral goumen misye pral gen jwèt nan men l. Sa vwè man non mwen se 34 apwè sa nan dezyèm mwa sa mwen rele Julienne Joseph yère swa pandan se tan ke mwen sòti mwen fè yon manje pandan m fè manje a mwen gen yon makomè m ki rele Nanot ki mande mwen 20 dola manje kounya pandan map bal 20 dola manje a Epi kounya la mwen vin santi mwen vin resevwa yon gaz nan fronten mwen. Pandan m vin resevwa gaz la epi kounya la mwen vin pa gen sou, bon mesye k di m pran kòb met nan sèvo mwen pou m ka pran sant gaz pou gaz la pa tiye m. Kounya m ale m pran kòb la pou m mete, lè m wè m mete l li pi fè m cho, s on bèl fi mwen genyen ki te gen yon koka li achte li ban mwen li ban m koule tèt mwen. Kounya lè m vini mwen sòti. Mwen fè bò lamè a pou m wè si gaz la ka vire. An retounan, mwen pa jwenn ni chodyè a, ni bonm nan ki gen manje a. Men, premye moun tou mwen di mèsi, mwen renmèsi mesye Mathieu Guiteau. Paske sa k fè mwen remèsi l, si mwen pa t genyen li pou m te ale nan radyo a, mwen pa ta ka jwenn delegasyon sa desann. Mwen mande pou tout moun ki desann vin rankontre m, vin fè konpavyon ansanm avèk mwen an, mwen mande yo Bondye beni yo. Moun ki ap fè m kado yo tou, Bondye va dòmi nan fwaye yo. Mwen gen sèt pitit pou m bay manje. Sèt pitit la lekòl, pa konte, sa k fè sa, ou pa ka chita ap bay pitit la manje pou pitit la pa ka al lekòl. Lè nou konnen lekòl la ap debloke, se lè sa manifestasyon an pi rèd, yo vini Tigwav, yo vin tiye m, yo fè m pèdi chodyè moun yo pa pou mwen an, epi pitit mwen yo la pou m bay pitit mwen yo manje. Mwen menm ou wè la se pa pou bouse non marim kite avèm marim kite avèm poutèt mwen twò lèd paske se lèdte a depi tan li te avèk mwen li pat wèm lèd kounya pandan l wè map antre nan granmoun mwen vin lèd li kite avèm men se pa pou bouse l kite avèm e poutèt mwen twò lèd ki fè ke li kite avèm mwen di mwen di popilasyon an mèsi bokou mwen di tout radyo yo mèsi bokou sak fè sa yo desann yo vin kote m konkou mwen di nou tout mèsi. Tout sa ki voye ti èd pou mwen, ti bagay pou mwen, yon temwen di Bondye mèsi. Pandan ke ou pran gaz la, eske se lapolis ki bay gaz, eske se manifestasyon ki fè gaz la? Non, pat gen manifestasyon, pat gen ankenn anyen ditou, pat gen wòch tire lè m pran gaz la yè eswa. Donk kiyès ki bay gaz la? Mwen pa fouti konn kiyès ki bay gaz la, ni mwen pa fouti konnen tou kiyès moun ki pran chodyè a, si m di m konnen se yon peche. M pa regle lwil yo, m pa regle anyen paske m gentan konnen regle yo a se fè y ap fè m kado twòp bagay pou m ap fè kado. Mwen di popilasyon an mèsi anpil wi sa k sot Pòtoprens yo ki skevi yo a mwen di nou mèsi. E kredi m pran yo lè m fin vann mwen peye. Gen machann vyann m achte le dimanch m al fè kontwòl avè yo. Genyen kote m achte a nan kòb mwen pou m peye le dimanch lan mwen pran mwen peye machann sa a pou semèn lan ak kredi dimanch lan lè m peye yo ban m machandiz pou konbyen kòb. Pou m ka fè peye moun sa yo. Kòman m pral fè peye moun sa yo? Bondye avèk bon pwochen ki ka jere m paske m pa gen pou vann lakay mwen la, m pa gen pou plane. Lè yo di chodyè a ansanm avèk bonm nan pa pou 34. Chodyè a e pou mwen li ye. Bonm nan, chodyè a pa pou mwen m prete l nan men yon kouzin mwen. Bonm nan pa pou mwen ankò. A vre di tout sa k ap fèt yo. Wap di avèk tout moun kap gade 34 e si ou ta bezwen ou mete ou bezwen èd pou kapab refè biznis lan. Ebyen tout sa ou ka edem yo nan èd tankou nou menm lap peye machin ki sot byen lwen an Bondye ap voye nou an byen pou nou rive nan fwaye nou an byen moun ki ap banm èd la ki Bondye ap mache avèk li nan fwayel paske yo pa rekonèt mwen si yo pat vle yo pa ta ka voye nou tout la a desann la. 34 ou pa ta renmen mariw tounen vin jwenn ou? Se konsam ye la grangou kap touyem e grangou kap touyem mwen nan grangou m pa gen moun kap ban mwen se mwen menm sèl grenn ki la m pa gen moun kap ban mwen pou dim gen moun kap ban mwen manje ya chè li pa ka desann fòk manje ya desann pou m ka manje anmweyy m pa ka manje m grangou m grangou anpil la m bezwen fon ti komès m pa kapab m pa gen 5 kòb. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!